Medam se mesye koman nou ye e donk nap swete ou byenvini deja ou sou TV lakay haiti pwen kòm. E nou pa ka di w nou kontan rejwenn ou paske lè se jan de nouvèl sa yo, de zenfòmasyon sa yo ke n ap pote pou ou, enben se de zenfòmasyon ki vrèman trist, e de zenfòmasyon k ap dechire kè nou, de nouvèl ke n ap tande ki koupe apeti nou, ki fè nou ap reflechi pou nou di men èske nou moun toujou oubyen Se po moun nan k sou nou men se bèt nou ye an reyalite. Paske nan videyo sa medam e mesye sa n pral envite w tande la a nou konnen l pral dechire kè w. Nou konnen gen moun ki gen dlo ki vrèman prè ki ka menm pete rèl pandan y ap gade videyo sa pandan y ap tande enfòmasyon sa yo paske aprè atak nèg ak zam fin fè nan Sousmatla, nan Lafito medam e mesye. Enben, kantite moun yo ta konfime ki mouri yo, medam e mesye, si te chif sa a vrèman, enben, peyi a preske pa p gen moun ki rete ankò nan jou k ap vini yo la a, paske jan bandi yo dedouble, jan bandi yo deraye, jan bandi yo, enben, gen dyab nan tèt yo pou yo mache touye moun konsa, bagay la grav, bagay la tris. E si sa kontinye medam e mesye bagay la finalman Frantz Elbe mèt remèt demisyonl nan tèt pnh la Ariel Henry menm ki la pa itil anyen yo kite yon popilasyon ap mouri konsa anba men bandi tout moun ti bebe granmoun jèn moun pèsòn pa epanye nan peyi sa. Antouka, nou pral envite w tande, nou pral envite w gen plis detay paske bagay yo grav. Ke mwen menm pèsonèlman, mwen gen plis pase 3 jou ke m pa janm dòmi, m pa dòmi e mwen dezole pou moun k ap tande w yo, fò m di w m oblije e nèg oblije bwè pou n pou n ka asoupi e pou n ka wè absòbe sitiyasyon ou wè nouvèl kabann jwenn ou paske w lè w imajine w ke yon moun ap pale avè w li gen 3 jou anba yon kabann li pa janm bwè dlo li pa janm manje epi moun sa ap di w ke sove lavi l sove lavi l tanpri m konnen w kapab li konte sou ou ka fè sa pou li ou ka ede l sove epi menm moun sa li gen 2 timoun sou bra li 2 ti bebe. Youn gen ennan, apèn gen ennan, epi lòt la apèn gen twa mwa, epi pandan wap eseye, wap eseye ede l sove, li rive sove, men yo koupe tèt mari l nan wout, epi yo pa fizye l, yo pouse l lage l nan yon mòn. La l tonbe a de timoun yo, pikan chadwon, pou moun ki konnen nèg andeyò menm jan avè m, pike tout je timoun yo, Tout timoun yo evidaman pike. Pik nan chado se yon bagay lan langèl lan po ou. Se yon bagay ki pa fasil pou sòti paske wè m se nèg lontan, m se nèg kabarè, m konn al tann pèlen. Lè w pike nan pikan e bayawonn li fasil men pikan pikan sa yo rele. pikan sa yo rele pikan chadwon an monchè ki nan po yon ti bebe depi wèl fin rantre monchè pouw retire pikan sa yo yon bagay ki fasil epi dam sa lap asiste yo koupe tèt maril devanl yo di ok pa gen pwoblèm paske nèg yo okside yo touye mari w devanw epi yo pouse w nan yon mòn se youn nan pi gwo istwa trajik kem viv dezyèm istwa trajik kem viv Paske tetele a m di w pou Sousmat la kabarè se yon se yon se yon se yon epizòd de yon long seri paske nou pa konn sa nou fè nou menm paske le fèt ke fò m di w sa gon gon gon kote endistriyèl oubyen ekonomik nan kesyon an kòm kabarè se yon kote se youn nan komin ki pi endistriyalize An Ayiti, pa egzanp, lè w pran Ayiti Bòlèz, ou pran ou pran BMPAD, ou pran Pò Lafito, ou pran Moulen Dayiti, ou pran Sina, ou pran Top Line, ou pran youn nan pi gwo òganizasyon entènasyonal de misyonè ameriken, kanadyen ki se ki se Mission de l'Espoir. Donk, nou vin mwen menm pèsonèlman, mwen konprann bagay la konsa paske m pa ka konprann ke pou yon gwoup moun nou gon hèn achane kont nou konsa epi yap touye nou yap koupe tèt jenn gason ou konprann map gade yon timoun 12 zan ki nan laj pitit fim ki gen 13 zan bon plis ke 13 zan moun 14 zan map gade yon timoun tifi 12 zan mdi kisal te fè li pa konn anyen nan politik se lekòl li ye map gade tèt li koupe. nan lokalite Sen Jera. Rete m pa konn si Mònod si ou toujou ap tande m. Ou la ou la ou rèd 5 sur 5 tout moun ap tande w m pa poze w kesyon pou w ka pale mond lan k tande w. Wi ok gen de enfòmasyon ke m genyen m oblije m paka pataje yo avèk popilasyon Kabareti'n nan paske pou m evite pou yo pa twò pè kòmsi evite yon sanm de bagay mwen kenbe yo pou mwen èske w konprann m ap gade yon seri de nèg ke m leve avèk yo Map teke map ba nèg yo map gad video nèg yo map gade nèg yo nan tout sous matla konprann onè tankou bogi jèn ti gason men psikolojiman palan m konprann ke bogi sou yon anpriz lè wap gad misye ou wè misye sou yon nèg yap fòse fon bagay se bon bagay ki nan san misye vre misye ap touye moun li konnen jèn gason l konnen ki al lekòl nan menm lekòl avèl li tap fè li tap fè eleman li tap fè. Pitit tèt li va avèw la ki livre zòn nan e livre zòn nan sa map paw de de kote e e e bagay bagay la men gon gon kote tou e e e m ta ka di jeopolitik paske ou imajine w ou gon gwoup moun ki al refije anndan kay bidyo nan pò lafito ki ki twouve l nan nan kabarè epi Sniper ke biz yo enpòte de lentènasyonal de moun ki pat gen dwa la pou yap di moun yo non sòti paske moun kap fè bwi anpeche sniper gen serenite pou yo pou yo priyorize yo pou yo pou yo kòmsi sible sib ki ap tire sou yo a men m pa konprann sa men mwen mwen an Irak gen sniper tout kote gen sniper menm lè map gad nan film yo gen sniper Se bèl di yo wi met moun yo deyò e chak moun ki soti kisa kabarè fè pou yo merite sa kap sa kap sa yap viv la la jounen jodia gon pakèt moun ki anba kabann nou gen 3 jou la gen moun ki pa ka pa bwè dlo pa manje bon map pran pawòl la nou gon dam la kan don kay ki a 6 timoun ti bebe pi gran gen 4 an ou konprann swaf dlo lap pale avèm timoun ap kriye gang yo tou pre a. e li gonm tou yon bal nan tèt ki poko mouri kap soufri yon ti gason 14 ans konprann paske nèg la pa kite gason viv li paka sòti li di se lap mouri lap mouri a pitit gasonl 14 ans li yon bal nan tèt ki poko mouri donk son bagay inimajinab ayisyen ap tye ayisyen pou mpa konn pou ki rezon èske w konprann donk mwen map chèche rezon mpa konprann li. Kounya fok bgy yo banm pran responsablite a se moun di kap pale moun ki mete bis ok e sitwayen angaje ayisyen ap pale fok nou mande bgy yo bosan inibank e e fok ke yo antann yo pou yo di nou kisa bagay la ye ke bgy yo jwenn avek e kalbraon nèg yo youn fon on volte fas youn tire sou lot. Se pa ka se nou yap touye pou konpayi yo si se yo k koz kran kap fèt yo si se Ariel Henry mwen menm aswè a mwen prete ond ond Theriel Thelus ki ofri m ond li ee radyo li espas li pou m di moun yo si se pa sa ke yo koupe depateman onivo kabarè jiskaske Ariel Henry pwan desizyon ak gang li yo paske yo nan potoprens avèl kouman konprann gen 2 gang kap viv a 5 minit de palè nasyonal yo pa man atake Ariel Henry epi yon nèg sot vilaj de Dye a 3 bis pap padap soti vilaj de Dye pran kabarè nèg a pran nèg a pran 45 minit a 1 èd tan pou lap kouri bis ok a plis ke 100 jenn gason pou lal touye moun kabarè. epi Ariel Henry a 15 a 20 minit li lakay li. Ou konprann? Donk fòk nèg eksplike nou poukisa se pa gen 3 bato k chavire TT, 3 bato ti kannòt ki chavire moun ap sot pral Leyogàn. Moun yo pa se ti bagay la. Men se bandi wi Vizaj de Dye ki sou chaloup k anvayi yo wi, ki tire sou kannòt la wi. Nou pèdi 8 ti bebe wi. e ui ti bebe wi. Kisa ou e pou ou menm la kounya wal dim ke izo izo pa gon gon gro sektè lap travay pou yo pou on nèg on pakèt moun ki on pakèt ti bebe fanm nouris yo gen ui ti bebe yap sove paske gen de moun ki paka ale yo bay se yo di ale pou mwen paske moun ki nan pò lafito yo ki anndan bidyo ap pouse mèt deyò yo yo kouri pou on kannòt Twokal pral Leogane pou yo sove lavi yo. Men, kouman Izo pral eksplike m ke li touye you ti bebe? Fòk misye di m, paske yo ba e kòb. Yon pakèt malerèz k ap sove. Ou tire sou yo, yo kouri, yo lage kò nan dlo ak tout ti bebe yo. Mesye dam di bon la m te di yo pran yo fè nofraj paske moun yo te anpati an sekirite yo dim pot ko di bagay la epui yo tire sou moun yo wi tire yo yo kè krib yo krib yo pran bal wi sou lanmè a yo fizye moun yo sou lanmè a wi. Tenten m pa konn si w la. Nou la nou la nap tande w avèk atansyon man. TT, kouman fè gen 3 bato, 3 kannòt sou yon lanmè epi se 2 youn ki chavire? nan menm espas se sa ki dèyè a wi lè nèg yo wè tro moun yo gentan pase yo tire sou bato sou kant la wi lè manèv ap fèt sou kant la epi tou plis yo pale mwen map di sensèman mwen gen mwen te gen mwen gen yon ex mennaj mwen te sou kant la ak 2 pitit li ak maril maril mouri erezman li sove ak 2 timoun pal yo men. Nèg yo se tire yo tire sou kalòt la wi yo fize yo tire sou kalòt la donk kalòt la chavire moun yo kouri vole yap sakaje kalòt la chavire epi moun yo mouri timoun yo mouri timoun yo mouri mwen gen vi mwen gen foto mpa pibliye yo pou respekte imaj fanmi an pou ou konprann donk bagay la revòltem TT donk se grav donk fòk izo dim ki moun sou matelas yon pakèt moun pòv nou pa gen kòb nan men nou hein. Nou pa gen mwayen. Tomase gen 5 cha nou gon yo vann yon ti chè smat la se fou yap touye moun se moun yap pase pou kòb yap touye moun smat la san rezon tout jenn gason depi ou gen 14 ans pou pi piti nèg yo koupe tèt ou anvan yo koupe tèt ou si wa ti sè ou wap manmanw yo vyolel devanw epi yo kitew ale. Yo fin voye l devan w epi anvan moman w ale yo touye w epi yo di w ale. Mwen gen yon ti, map gade yon ti bebe la avèk pikan chadron sou li. Enfimyè yo voye foto l ban mwen la pou evite ke moun yo choke m, m pa ka pibliye bagay konsa. De ti bebe, zye yo pete menm. Yo woule nan pikon chadron, nèg yo pouse yo nan yon montay. Pepe, se pi gwo trajedi ki pase nan tout istwa Dayiti. Map goumen sa Abdou la la. Ou wè nèg yo pa yo de de de de epòk kòmsi 1804 kòmsi kanpay de rejete ke nèg yo fè sou vodouizan oubyen sa yo fè masak Janrabèl, masak Lasalin. Tete afè 300 moun se blag wi. Aktyèlman la nèg yo ap bote moun nan bouda pikòp pou yal mete sou sou yon ten basket ke n genyen Yap sanble moun yo pou yo pral boule yo men yap tann kantite a rive komsi pou l fon masif epi pou yo met dife pou yap fè foto videyo pou yo ka montre lemond komsi ou wè son bagay ki kalkile sa di nèg yo pa konn sa yap fè a gon moun ki di yo fè sa nèg yo gen moun yo touye nan sous mwen la gen 9 gen 9 seksyon kominal nèg yo pran 2 seksyon deja deja nou wè 16 seksyon. Nèg ap pote moun al pran al pran moun byen lwen pou yo mete sou sou yon teren baskèt, y ap anpile yo pou yo ka pou yo kab fè yon foto, yon videyo pandan y ap boule. Donk, se pou m di w ke e Ariel Henry, bon. Kòm misye se yon moun kòmsi yo a gwoup moun k ap dirije peyi yo k ap fè sa y ap fè anndan peyi yo se yo k met misye la a misye nèg sa yo se yon pakèt moun ki depasaj e moun pwofèt yo tankou yon fanm y ap vyole fi y ap vyole tifi èske w konprann mwen m gen yon zanmi m la aktyèlman la a misye misye pale avè m la li di m wi mesye moun di yo vyole m wi yo fin vyole m devan papa m yo fizye papa m devan m epi yo fè m ale. Èske w konprann? Donk, mwen ba w de ra eksepsyon, e mwen gen foto, mwen gen videyo. Nenpòt ki moun onivo nasyonal, entènasyonal kontakte m, m ap bay tout prèv de tout sa m ap di yo la a. Oke? Donk, se grav. E moun Kabarè, moun Akayè, donk se konplike. Donk rete, m pa konnen si w gen kesyon pou mwen. Banm di w, banm gade sa paske onètman wap pale la mwen santi mwen anpare pa la tristès paske alò imaj ki sou ekran se ti vagabon sa yo sitou kap bay pwoblèm anba a konsa nap gade sou ekran moun ka la sosyete se towo sa a premye nèg ou wè l gen misye rele Bixi patnè sa a ou wè k a linèt la misye Bixi Lòt ti sa w wè ki do tou nu an ki pi mens la misye e makès e lòt sa ka ti lunèt ba a et ti cheve ba a lan a ti mayo blan e misye t bogi donk se nèg sa yo kap frape anba a mentnan an nou gade sa moun di an nou gade sa wi wi. Lò w pran yon nèg tankou bogi bogi se yon jèn ti moun ti jèn gason ki leve la misye al lekòl li menm tankou sa k di w la misye al lekòl misye gen gran fanmi. Gran fanmi Bogi misye la fanmi Celisme misye sot nan gran fanmi mwen di w sa misye son nèg lè wap gade misye kòmsi m analize misye paske w konnen misye son nèg ki fè yon minimòm de psikoloji ok a lekòl menm si m pa tèmine men map gad misye wè son nèg yap mennen lap fòse pou bagay pou l moutre l yon bagay men misye son nèg k al lekòl ki konn li. Bon depi yon nèg antre nan gang mwen mpa kwè mennen yo ap mennenl paske son foli jodia tout nèg bezwen chèf dayè misye fè videol misye montre ke bon el menm mwen wè misye ale nan plas kote memoryal lan se grav man. Kap moute sou memoryal moun ki mouri ki travèse yo moute sou memoryal wap fè betiz sa yo donk se grav yon nèg ke malgre ke misye pat zanmim men se nèg nou te viv ansanm ti tan misye konn jwe foutbòl lakay mwen M pral fout bò kay misye. Li di, Fas pou fas! Sa vle di bay pou bay m fè m fè kenz minit wi, diz ap mache m al kay Bogi. Sa vle di se lokalite, nèf lokalite ki fè ki fè yon seksyon kominal. Donk lè w pran nèg tankou Bogi, ou pran ou pran Makès. Makès pa vin lontan nan zòn nan. Makès vini, misye vini la, bon se li fè fè wout gang nan. son son ti visye son nèg son ti visye sa vle di son nèg ki te kòmanse nan ti bagay piti men bògì son nèg ki te fèt nan gran fanmi misye gen gran fanmi makè sa son nèg depi piti kap fè ti bagay ti bagay ou konprann big si se nèg sous matla nèg sous matla ki leve nan sous sous matla anba grann temiz wè. Ou wè sa di misye leve la anba egregò nou misye leve la misye misye gen diskou li tap fè ti bagay li la men se nèg ki renmen gen koneksyon avèk gang bon map gade map gade misye la misye la misye anvayi pwòp moun lakay li lap touye moun lakay li la misye se yon bandi misye la misye prezan tout nèg ou di yo la bon m sezi mò gen enfòmasyon sa yo. Bon e ou ka wè mwen sa nèg yo nèg yo. M toujou ap chèche bagay atè a monchè m chèche paske men yo sou ekran la a moun kap gade 3 nèg sa yo se big si se makè se bogi jeneral bogi se pou li nèg yo tal jwe avan yè a la tap fè pwomosyon pou misye donk mwen m estime ke se gad men nan bon mande yon bagay paske kòm pitit kabarè paske si nèg yo atake kabarè paske mwen men enfòmasyon m te genyen alepòk Te gen ti pastè nan simonèt e gen kèk nèg ki te bezwen atake misye. Pandan ke nèg yo ap fè demach pou yo antre simonèt, m te denonse bagay sa kote yo tap atake sou maleng paske nan yo te vle mete baz yo la paske enfòmasyon ke m te jwenn a lepòk ke m tap pale sou men pa gen moun nan peyi a kap panse peyi vre non si leta tande m kabarè pa rive nan nivo sa non. Depi lè gen pwoblèm Simonette mwen gen enfoma mwen gen detay m di ke mwen genyen byen si plis ke sa menm kote m ap denonse enfòmasyon m genyen gen yon gwoup jamayiken ki toujou vini lotbò a nèg yo itilize espas sa a yo fè dwò pote dwòg pote zam ki ale Simodèt e sa te fè Izo kounye a vin pran kontwòl zòn nan misye nan dwòg tou misye nan zam. Ça veut dire que avec faciliter yo vin pran kontrol zòn nan, kounye a kisa yo fè, te gen yon patnè m kwè se Blek ki te plis ou mwen opoze avè yo, yo fon jan yo manje misye, epi nèg yo aranje yo, yo fè alyans avèk Jeff, epi sa w tande a, nèg yo anvayi lôt bò a nèt, epi deblozay pete. Ebyen se sa, ebyen donk jounen jodi an ebyen Jeff gen plis aterisaj ke misye fè, misye gen pisin, Trè pwochènman, Izo gen plaj li l pral inogire nan Lafito. Donk mete yon ti espas plaj anba nan Lafito ke misye lè yo asasinen sitwayen Kle Efezyen an, gen sitwayen Bogi ki te pran kamyon siman sa a, li pote l bay Izo anndan Lafito, plaj misye fini. Donk m panse nèg yo pral inogire plaj yo, yo fè wout tou. Sa w ap di a, sa w ap di a, m pral montre w pwen atè a. E imaj n ap gade sou ekran lasosyete pandan Wendyy ap pale la a, efektivman premye imaj la se li misye ki Jeff lan. A di lè w wè misye w ap panse se yon palmantè kòm e menm yo menm nan. Donk se misye ki Jeff. Imaj w ap gade la a, mwen te panse se te bagay lapolis. Se pwojektè nèg yo itilize nan nwit pou yo fè wout, misye gen wout lap fè anlè a poul gen pis ateritaj aterisaj trè Wout la fini Wout la fini TT Wout la fini. Ba yo anpil. Wout la fini e map map baw enfòmasyon ee m konnen Jeff ap tandem la Jeff son jenn gason m pa m pa pral m pap bay enfòmasyon kòmsi poum detwi nèg ou bagay nèg e gang ou ye wap touye moun tout jounen donk fò nou konprann sa. Jeff Senech karyès e mouri e objektif misye se fè mouri fè yon sèl ak kanal avèk kwadèboukè sa vle di objektif nèg yo ou ka tande se te ou te patajel wi lanmò sanjou te di yon lè lèm gen pou mal wè lèm pral wè Jeff m pral a pye e Jeff te di konsa lèm pral wè Bogi m pral a pye. Donk izo fè plaj li anba izo pran izo se lanmè se tankou angletè ou konnen langletè onivo onivo militè langletè se peyi ki pi fò militèman se peyi ki pi fò sou lanmè èske ou konprann enben